Medam e mesye, zanmi, konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo, n ap di bonswa ak bonjou ankò yon fwa pou tout moun, e konpatriyòt nou yo, e kèlkeswa kote ou ye, e kèlkeswa ak lè w ap disponib pou asiste videyo sa a. Ebyen nap diw nou kontan antre lakay ou e nap mande avèk ou menm ki nouvo sou chanèl sa a ki poko abòne avèk nou pa ezite fè sa pandan menm wap gade videyo sa a yon fason pouw pa janm jamè rate videyo ke nap poste sou chanèl sa a tvlakayhaiti.com Gwo nouvèl kap domine aktyalite a nan peyi dayiti. Ti bagay yo dejenere ankò yn fwa anndan komin e donk site solèy medam e mesye nan moman nap pale la a jenèf ak jepèp ki yo menm twoke kòn yo e nou konnen lè nèg sa yo frape ki kantite lòbèy ki kantite moun ki viktim anndan site a medam e mesye ebyen nou pral envite ou an gen detay avèk pastè nan komin site solèy la ki li menm pral bay detay Mesye ebyen jodi an la a, nan yon kout filè ki fèt kote e donk yon endividi ki li menm konplis nan divès ka kidnapin ki fèt nan Bon Repo e medam se mesye nan Kwadèboukè nan Laplèn ebyen jodi an la a lapolis ki yo menm prezante sitwayen sa a ke nou pral envite ou an gade nan videyo sa a avèk nou ou pral sezi tande eksplikasyon l ap bay tou sou akizasyon ke yo ta fè sou li kòm kwa se youn nan nèg ki konplis nan divès ka kidnapin, li menm bay kidnapè yo kote pou yo sere moun lakay li medam e mesye son bagay ki grav grav grav ebyen anndan videyo sa nou pral fè ou gade e tande sitwayen sa nou pap pale twòp nou pral antre dirèk nan videyo sa medam e mesye rete konekte bòn ekout tout moun nap tounen pou yon pwochèn videyo. Jolikè Romain alyas Koukou, 56 an, gen 7 pitit. Li rete Lilavwa 1 depi plizyè lane. Kòm aktivite li konn abitye fè se koupe pye bwa pou moun epi gade bèt tankou bèf. Lapolis Bon Repo pral arete l pandan mwad oktòb la pou konplisite l nan dosye kidnaping. Wòl li nan gang lan se bay espas pou yo sere otaj epi veye yo. Poutan, kay pa pou li non. Kay kraze sa e pa w li ye? Non. Koman rele? Youn rele koko, e konsa l ba tèt li, pase mwen m pa konnen. An ale. Youn rele koko, youn rele jonèl. Yo konn pase laka. Laka la paske. Jonèl jèn. M pa konn siyati l non. E nèg sa yo pa fin ba w afè yo. Pase nèg sa yo fè m fè yon pari difisil. M gade vye bèf mwen, nèg yo pran tout. Ou bay pitit fi? Fèm gade 5 mil dola. Mwen vle poze pou misye la. Konbyen kob ou resevwa nan chak moun ki pase? Misye ret la depil fin pran moun li ale ale ale mpa janm wè yo. Ou pa janm wè yo? Non. Konbyen kob yo ba ou? Misye fèm kado mpa kache di wè ou mèt te tirem la li fèm kado 10 mil dola. Akote de sa li idantifye menm gwoup gang nan nan kidnaping yon vwazin bò lakay li. M'tan san ma chèf yo, li relem sou telefòn. Kès rele w la? E Pitè. Pandan l relem lan, men m chonje nan aswè li te pase lakay la. Lè l pase, mwen menm m te gentan kouche. Li di m li pral Renavil. Pandan l di m li pral Renavil, mwen m pa konn afè li. Lè m vin tande yo, yo fin ape madan Oso. Youn nan fwa sa yo se te 27 novanm 2015. Efektivman Vladimir gen yon pwoblèm ki pete la nan Site Solèy. Bon, sinèk yo la kontinite paske pat janm te gen arè definitif nan kesyon lese frape yo. Mesye yo konn fè yon trèv, bon kèk fwa petèt bal yo ka konn fini, yo poko alimante ankò, y ap ranmase lajan. nan men ong ki anndan site yo pou yo kapab nan vann manje vann bagay pou yo achte bal pou yo ka retounen pete lese frape ankò yè lendi a yo monte nan zòn pyè 6 yo branch je 9 avèk je pèp nan site solèy yo tap afwonte bilan an gen anviwon 2 moun ki mouri e plizyè lòt blese men se nan kan moun ki gen zam yo. Ok nan kan moun ki gen zam yo epi se konsa se konsa bagay la ye la pou lenstan yo yo fon ti yon ti sesasyon dfe tou piti pandan se tan yo ap trake moun ki gen lekòl andedan site a pou fè yo ba yo kòb. Pa egzanp, jodi a nan pyès 6, te gen lekòl kretyèn ki te ki te fèmen pòt li paske yo te vin mande l lajan. Malgre l te bay lajan deja, li yo retounen mande l lajan ankò. Sa vle di li nan yon sitiyasyon kote yo fè timoun yo ale. Paske y ap mande pwofesè lekòl yo. E sa, selon enfòmasyon ke nou genyen, sa se yon paran menm ki rapòte nou sa, e gen, selon enfòmasyon nou genyen nan, nan plizyè lekòl nan site a, mesye ki gen zam yo ap mande direktè yo lajan, y ap ransone yo pou lekòl yo kapab. fonksyone e bon sitiyasyon an li grav pandan tout bagay sa yo Ariel li menm lap mete lap soti nan lemonitè ou konsèy de trayizon li pou al kontinye trayi Ayiti epi Ayisyen anpil Ayisyen konprann ke yo pral Etazini yap chache pou yo fè paspò pou yo kapab al nan pwogram Joe Baden. Epi yo kite Ariel li menm lap ouvè kòl nan Haut Conseil trayizon ebyen pou sitiyasyon Site Solèy la moun yo sispann mouri pou moun sispann mouri Ayiti se on gouvènman de tranzisyon de rupture pou l ye pou fwa sa pou tèt Ayiti soti anba dlo a. epi pou yo kapab jwenn posiblite pou tabli sekirite, pou gen bon eleksyon fèt nan peyi a. Se konsa pou sa fèt. Si se pa sa, n ap kontinye konte kadav, n ap kontinye rete gade bandi k ap kòmande. Se sa l ye. An se pastè Enock Joseph alatèt MPE sou sak pase ankò nan site solèy yè n te genyen yon sitwayen ki te soti site solèy ki te vin pale nou de sa de moun ki te mouri ankò nan site a.